Bay ki pi rèd nan de tout sa aprè lamò Jovenel peyi a ap chanje. M wè peyi a vin pi rèd. Peyi a vin pi di ke jan l te ye a. Moun bon moun plis mouri kounye a. Kounye a moun ap mouri pa 300, pa 1000 moun ap mouri. Lapolis pa janm di anyen pou met sekirite nan geto yo pou moun yo viv. Men talè ou sot di ou viktim pa manman w ki anndan Site Solèy. Ou ka esplike nou sa? Nou tout nèt. Depi fi a mouri manman nou l ye. Fi a, gason an mouri e papa nou l ye. Nou pa ka viv ankò. Nou nan yon peyi, fòkin peyi. La polis kanpe la, vin bloke yon peyi, moun pa ka viv, a dife nou pi mal nan peyi a. Alò koman konprann sa paske Ariel Kounye pou la polis ap bay Ariel sekirite pou n pa ka manifeste pou n di aba Ariel nan yon peyi chak maten yon sèl nouvèl ou tande moun mouri ou menm ankò ou fin tande moun mouri demen maten ou tande se ou k mouri konsa w ap viv nan peyi a la ata nèg a menm kontan li chita sou pouvwa l sou biwo l l ap fè kout plim peyi a ap byen mache si peyi a ap byen mache si an Ayiti ap byen mache e pou Ariel. E pou Andre Michel, el te tounen nan lari a menm, Andre Michel te mete m nan lari a menm. M te anvi di men dwèt, dwèt sa kase, lè nan manifèson, Andre m moute kèt cheme sa m tonbe dwèt mwen kase. Ban m jwenn anyen. Gen nèg k ap jwenn, yo ta yo pa manifeste ankò non. Afè yo regle, men jounen a jounen jodi a n ap manifeste pou yon peyi politik gentan bloke l. Bon kote peyi sa prale? Yo yo yo pran polis la nou viktim menm jan avè nou. Nou pa ka di peyi a pa bon. Lè nou di peyi a pa bon, nou viktim. Sa di fòk nou di peyi ap byen mache Peyi sa ap byen mache la Gade tan ou pa gad bann jèn gason Tout jèn gason nèt pè mache Ou pa ka mache Ou pa ka fè anyen nan yon peyi Tout kote gen mèt Ou pa ka fè anyen gen kote Sèl Ariel wi ki lib nan peyi a Sèl Ariel e li fè tout kote l ye Paye twa mil Premye poz ki gen yo de Ariel yo ye Yo pa al la nan geto yo pou yo bay moun yo sekirite Sèl bòy sèk gen lapolis la se pou pou pou Apa pa enkodan vòt ki la polis peyi a pa bon pou nèg sa yo li pa bon pou nou men pou nèg sa yo li bon e sa kèm wè gen de nèg kap pale mdi nèg sa yo mechan anpil an nou fè yon sèl kò menm jan yo te fè yon kò dèyè jovenel an nou fè yon kò dèyè nèg sa yo tou pou nou chanje peyi a avè yo. Yon ki dekrete nan tout peyi a tout moun ap pale yo di pa gen opozisyon opozisyon an gen zèb nan bouch li pa bliye nou tap goumen anfas jovenel an travè de sektè demokratik. Pandan nèg yo fin fè konplo yo tiye Jovenel pou yo te pou yo te vòlè pouvwa anben nou wè nèg yo se dappiyanp yo fè sou pouvwa anben jodi a nou di nèg yo se pèp ayisyen an zye l louvri li wè tout sa yo tap fè nèg ki tap di barikad se avni anben jodi a yo wè se pòch yo yap plen anben nèg sa yo ki te di ensekirite tap fini apre Jovenel fin ale a nou wè se yo menm ki fè kare mete sekirite e sak fè jodi a Nou di Ariel Henry jodi a fò 1 an Ariel Henry pa regle anyen sou pouvwa a, nou di Ariel Henry degaje w demisyone nan tèt peyi a bay yon pouvwa sali piblik dirije peyi dayiti. Nou menm pesèp nou vin sou sòl la la nou pa vin mande Ariel Henry zam nou pa vin mande Ariel Henry manje nou pa vin mande Ariel Henry bal Nou vin la pou n mande l pran responsablite l nan tèt peyi a, paske se yon kesyon de kidnaping, lavi chè, tiye moun, k ap vale teren. Se pou ta di nou mande pou lajistis mete madam Moïse anba kòd, mete Sorel anba kòd, paske nèg sa yo pran batay pèp la, y al gagote. Se pou ta sa nou menm lajistis, nou menm Psèk, n ap mande pou lajistis mete madam Moïse anba kòd, mete Sorel anba kòd, paske moun sa yo pa krezib. Paske moun sa yo mete yon sèm de ministè nan peyi a, yo mete yon sèm de moun nan ministè nan peyi a k ap gagote lajan pèp la. Se poutèt sa nou menm batay la p ap kanpe. Ariel Henry pran responsablite w si w pa kapab ba yon moun ki ka dirije peyi a. Mèsi. Map salye laprès jounen jodi a ki fè nou menm pesè nou pran nou refoule beton ankò pou n di Ariel Henry tande kri pèp site solèy yo k ap mouri anba katouch. Andan primati a nap di nou pa nan Ariel se revokasyon Ariel Ariel jounen jodi a lè nap pale de Ariel nou pap di PM Ariel non se ex PM Ariel kòm gwo vòlè Ariel nou pa nan Ariel ankò Ariel se manm jenèf Ariel ye Ariel pi gwo asasen lap mache fè asasina sou moun yo ki nan katye popilè a se anmwey nou vin rele pou Ariel la se pye kanson nou vin dechire la kenbe l nan kòlèt devore Ariel Henry kòm gwo vòlè gwo asasen. kap tiye moun chak jou anndan peyi a chak jou ou leve ou jwenn moun ap kidnape moun manman pitit ap kriye chak jou nou di nou bouke atò nou pa kapab ankò jounen jodi a la nou mande depa Ariel san kondisyon nou menm fòs radikal nou di si Ariel pa demisyone nap fè 4 jou nan lari a.